Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se samdi 15 avril 2023 nou panse ke tout moun anfòm tout moun kap tande chanel yo renmen anpil lan chanel kap bayo enfòmasyon 24 èr sur 24 7 jou sur 7 kiyès nan nou la ki pa konnen achtaliban sitou ti mesye rapè yo nèg ki renmen tande mizik. Nèg ki renmen tande freestyler Ebyen Ou pa ka pa konnen Sitwayen sa ki rele H-Taliban Ebyen fò nou di ke Se maten Il etè 3 zè Donk H-Taliban ta jwenn lanmò li O nivo de blòk Delma 33 Se konsa Enfòmasyon sa rive jwenn nou Bon Eee Ashtaliban se timoun m kwè k leve nan Solino. Men pandan gè ki te genyen an la a, misye te kite. Tande byen wi! Men pa bliye se youn nan nèg ki te konn al feat. Ansanm avèk Izo Vilaj de Dye. Konprann byen sa m ap di nou. Donk pandan batay la misye jwe pye l. E misye te gen yon pwòch li lapolis touye. Se chak jou H-Taliban toujou ap poste sou statu l, Lapolis move je, lapolis move grenn paske lapolis touye zanmi l lan de fason arbitrè. Epi, le 15 avril, nan maten, H-Taliban pèdi lavi l. Bon, antouka, gen dè santèn de videyo paske H-Taliban se yon nèg ki konn al freestyle nan. Ou pa bliye, ou fè hum hum kaka gou nan jòl ou dwe bliye. Sa se kote H-Taliban t ap freestyle ansanm avèk Izo Vilaj de Dye. Si w ap pran youn nan pi bon freestylè nan peyi an, ou pa ka pa pran H-Taliban. Elas! Se konsa, peyi ap manje moun, bandi ap manje moun, lapolis ap manje moun men jiskaprezan, se yon gwo pwen dentèwogasyon pou ta konnen kiyès ki touye H. Taliban eske se bandi ou byen la polis. Izo Vilaj de Dye è de retour! Il est de retour sur la plateforme de téléchargement YouTube avec un nouveau compte dans la matinée du samedi 15 avril kont sa deja gen alò 36 abone e pi gen yon lòt kont ankò Izo Vilaj de Dye eske kont sa li menm li fonksyonèl eske mesye yo pral fè menm jan pou kapab desann tout chanel izo vilaj de dye sa se la grand kestyon konprann byen wi la grand kestyon antouka si kont sa se pou izo vilaj de dye nou mèt veye pou nou wè an peu de tan li pral gen mil abone epi ou ka sezi wè la ane a pa fini li gen san mil se la nou pral swiv Pèp ayisyen, moun ki konn ap trete m bandi yo, je m la m ap swiv nou. M ap swiv nou pou m wè ki pral konpòteman nou. Tande byen, yè mwen te bay enfòmasyon konsènan nèg je nèf yo. E nèg, kòman nèg sa yo rele ankò? Ti mesye sa yo sòti nan zòn Tokyo, Chalè. Nèg yo, èske se Chalè ki chèf Tokyo? Nèg yo al vòlè trelè. Zòn Kafou Douya. Ebyen lòbèy pete! Sa w tande a la a gen enfòmasyon ki di ke nan sa ki te genyen yè la, zòn Kafou Douya a, gen polisye ki ta sanble pèdi lavi yo. E nèg yo ta pran yon M-14. nan men yon polisye. Sa se enfòmasyon m ap mete o kondisyonèl. Men tande byen, genyen nèg kanaran yo ki pwofite de sa. Paske pa bliye, anpil moun ap plenyen, anpil lòt bandi ap plenyen, kòmkwa ta genyen sa n ta kapab rele yon rapò de bon vwazinaj antre G9 e lapolis. Ou wè m di lapolis kòm si dè o grade de sèt enstitisyon. Men se pa lè polisye. Paske se pa tout polis yo ki nan kole dèyè ak gang G-pèp, ak gang G9. Konprann byen wi. Men nan dènye tan sa yo la a. Si je 9 ap goumen on kote ansanm avèk je pèp, si w ta wè cha parèt, m plis kwè li pral vin sipòte je 9. An n pa bay tèt nou manti. Kounye a la gen yon sitiyasyon konsa, nèg yo manyen lapolis, ebyen sa pral vle di tou senpleman ke je 9 li pòte yon kou. ak lapolis. Kounye a gen Jeff Kanaran li menm ki sezi de sitiyasyon sila a pou fè tande l. Men kisa misye di. Pou istwa ak verite plis pase yon fwa je 9 an fanmi vini anba banyè pnh la. Jodi a nap asiste yon chanjman nan sitiyasyon an pou alye yo ap detwi tèt yo. Gwoup je 9 Rat kay k ap manje pay kay. Finalman, pèp ayisyen an konprann ti jwèt ou a. Ou pa travay nan benefis popilasyon ayisyèn nan, men pou destriksyon li. Bandi Tayson ak tout je nèf an fanmi simen latèrè anndan Lapolis Nasyonal Dayiti. Jeff Golois. Bon, antouka, sa Jeff vle fè konnen nan tèks li an, sè ke nèg sa yo, ki yo menm te pran lapolis nan anbiskad, ki blese yon polisye, ki ta pran zam pou lapolis tou, se 2 nèg ki toujou ap batay bò kote lapolis. Gen anpil ti plenyen ki fèt lè te gen pote boure lapolis nan Belè, G9 te la, G9 gen nèg yo ki te nan cha, èske n konprann? Jounen jodi a la, nèg yo kanpe y ap pete bal ansanm avèk lapolis. Lè nèg yo vin vòlè nan Kafou Douya. Lapolis pa vle nèg yo pete bal, men kèlke pa pa rikochè, lapolis kolabore ak nèg sa yo. Eske nou konprann? Donk, si enstitisyon an ap kolabore avèk nèg yo, pa ta dwe gen batay ant bandi avèk lapolis non, frè m. Bandi a gen yon jan l fonksyone, sa k fè mwen menm, si m ta polisye, m pap janm ya bandi ditou paske Bandi an kapab toujou trayi l. Konprann byen wi. On polisye ka nan gang, sa son lòt bagay. Men kòmsi gen rapò, toujou ap pale bagay sa yo, m pase nan zòn ou, m fè w wè m, nou pale, non m pa nan lòbèy konsa. Si polisye a nan gang sa se afè ki gade l. Tankou jan nèg yo ap fè pou Vitelòm, jan nèg yo ap fè la pou anpil lòt chèf de gang. Men, kòmsi, pase bay respè, m pa nan lòbèy konsa. E nèg sa yo manje anpil ti polisye wi. Paske dènye bagay ki ta pral fèm kite zòn kote m te rete a se paske nèg yo te touye yon polisye. E mwen wè kòman polisye ap mouri. Polisye a pèdi wout pou l ale laplèn. Lè nèg yo sène l pou yo pran zam sou li. Li antre nan lakou kote m te rete a. E pi euh, nèg yo fin. bay polisye a bal paske l pat konn lakou a byen. Yo pran l, yo rache l. Videyo a te viral. Se sak fè w wè jounen jodi a la, nèg je nèf yo pa kite tras nan krim yo fè. E pi, lè mwen di men kòman polisye a mouri, menm nèg sa yo al fè yon reyinyon pou yo di y ap touye m menm jan ak polisye a. Men erezman, kote yo t ap fè reyinyon an, te gon Arab ki te la. Gen yon ti bagay ki filtre. Epi mwen vin jwenn enfòmasyon an. Yo fon semèn yap mache dèyè RL prod. Nou la. Gras a Dye. Nap goumen. Nou gen pou n fè de emisyon spesyal sou vi nou nan geto a. Jou a gen pou l rive. Men ekoute. Ranmwa fo ou saj. M pap janm padone yon polisye jounen jodi a. ki ap kolabore ak gang ou te mèt frèm ou te mèt kouzenm ou te mèt m pa konn sa w ye pou mwen an depi m konnen w ap kolabore ak gang m ap pran responsabilite m pou m denonse w paske gang manje twòp polisye mal devan je nou twòp polisye tonbe anba bal gang